Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon alò il fò dire ke jodia se premye me e se la fèt de lagrikilti e di travay men pwiske pa gen travay nan peyi dayiti pwiske e pa gen anyen an tèm dagrikilti nan peyi dayiti ebyen dat sa a li pase sou silans men ekoute ben gen youri latorti ki reyalize yon fwa n ap gen pou n vini avèk li a la fin de cette emission nan ti komantè pal la paske li menm li entèvenu sou kesyon agriculture nan peyi dayiti men ekoute si n te antre nan lojik sa jounen jodi a tap gen mwens grangou e tap gen mwens bandi tou paske lè nèg la rete jeremi li jwenn dlo li jwenn tout akseswa pou l travay ebyen tap genyen mwens ki gen entansyon vini nan kapital la. Nou konnen, sa k ap domine aktyalite a se Bwa Kale. Bwa Kale a li sanse desantralize, gen anpil zòn nan pwovens, nan peyi Dayiti, kote ke genyen moun ki kòmanse ap pran Bwa Kale. M ap kòmanse avèk yon videyo. Gen yon ti jèn, alò videyo sa m p ap lage l paske m di nou ke depi se nèg ki gen zam ilegal, m pa deside lage videyo yo sou chanel la paske youtube genyen eben de nouvèl règle li enpoze a kreyatè yo men nou kapab mete foto misye pandan pèp la ap bay bwa kale misye fèm nan misye fè video sa ou byen video sa li menm li vin viral yo metel deyo sèl sam kapab di ti jèn sa ekoute brother yo wè vizaj ou Sou ki sa? Sou vilaj de Dye. Rega yo konsantre sou Kanaran. Rega yo, fiksasyon yo, ki kote yo ye? Sous matla. Fiksasyon, baz Vitelòm. Fiksasyon, baz lanmò san jou. Se tout kote ki genyen nèg je pèp, lapolis ansanm avèk popilasyon an vle bay bwa kale. Bat bravo pou tèt nou, bat bravo pou sa pèp la ap fè a. M ap di popilasyon an mèsi anpil. M kontan. Men ekoute, lè n fin bay bwa kale nan bò sa a, voye je nou nan lòt bò a. Menm lè ta gen nèg ki nan lòt bò a ki te avèk nou k ap ede nou bay bwa kale, men yo tout se bandi. Lè nou fini n ap di tèt nou ke, ba ekoute e vou menm? M sonje m t ap gade yon videyo. Kote nèg kanaran yo pran yon lòt nèg la, nèg a manchèt yo nan Jerizalèm, epi yo mare misye, yo mete li atè a. Pandan y ap entèwoje nèg la, kòmsi misye, nèg la tèlman pa vle pou l mouri, li di, A, depi nou mennen m ale a, m ap ba nou tout nèg yo wi, m ap ba nou tout nèg yo. Kounye a, lè misye fin bay enfòmasyon, yo di, Ben, e ou menm kounye a, pale m de ou non? Kounye a lè misye ap di timoun anlè ale bay sè yo gen youn nan sòlda a ki di a pase tchwè sa vle di y ap touye l kanmenm. Se pou m di nou ke nou menm pèp la menm lè ta gen yon bandi bò kote nou k ap ede nou chase bandi lè nou fin trake tout bandi ebyen bandi sa a fò n vire je gade l pou n di ekoute mèsi pou le sèvis men se a ton tour mentenan konprone byen n ap konprann ke rezo sosyo se bagay ki kapab detwi moun a la segond se sa k fè. M pa janm nan bagay poste foto, bagay videyo sou rezo sosyo. Surtou, sa ki konnen m yo konnen m deja men sa k pa konnen m yo k ap chache konnen m je suis désolé. Gen yon dam ki manke pran nan bwa kale. Paske dam nan gen yon tatou Manno sou li. Depi kèk jou la wi bagay sa ap pale sou rezo sosyo. Konprann byen wi. Sa va sanble avèk Manno k nan Vilaj de Dye a. Ebyen fi a tèlman renmen Manno li poste Manno nan anpil pati nan kò li. Men kòm videyo sa li te kòmanse viral, ya kelken ki di Manno, Manno, Manno, vwala kòman yn fam adò an mèk. Bon, epi sa w tande a la, tout moun ap di se Manno vilaj. Mari fi a, fi a nan yon premye tan l oblije fè yon ti bout videyo pou l di ekoute. Fòn pa detwi moun konsa. Par la suite ou pral jwenn mari li tou ki fè yon ti live ki pou di eske nou wè moun sa sanble ak sitwayen kap touye moun nan vilaj de Dye a. An nou swiv ansanm. Mezanmi chofina gen 3 viv nèt. Sa depan a lè ou va gade video sa. Nan mwen se Manno pi poze. M tèlman sezi, m pa menm ka pale menm. M pa menm konn kòman pou m kòmanse menm. M ap gade kijan pèp ayisyen kriminèl, kijan pèp ayisyen mechan, kijan pèp ayisyen pa ka fè diferans. Manno dread avèk manno ki pa gen dread mesye. Konsa nou kanpe dè yon telefòn pou nap detwi yon vi moun mesye. An e konsa nou kanpe dè yon telefòn pou nap detwi yon vi moun mesye. E malgre nou gade nou jistifye nou wè se pa manno vilaj de dye mesye. Nou stil ap fè vye kòmantè, nou stil ap fè ap fè vye kòmantè sou Facebook, sou TikTok, sou Instagram. Mesye nou mechan anpil, nou kriminèl anpil wi mesye. E konsa nou bezwen tiye fi Ayiti mesye? An se konsa nou benyen tiye madanm mwen Ayiti? Hein? Se konsa nou benyen tiye madanm mwen Ayiti mesye? Se konsa tou nou bezwen kòmsi pou nou detwi vi An James tou, James Tattoo. Eske se konsa nou vle detwi yon vi yon moun mesye? Wè kijan nou mechan mesye, malgre nou jistifye, nou wè moun sa se pa Manno Village de Dieu mesye, nou kriminèl anpil, nou mechan anpil mesye. Mesye nou mechan anpil, nou kriminèl anpil, anpil, anpil, anpil mesye. Gade kibo map viv mesye, menm jous Florida men mesye. Jous, jous Florida. M pa viv ayiti mesye. M pa viv ayiti mesye. Nou di video sa e video manno vila de di mesye. Gade ke nou kriminel, nou mechan anpil mesye, nou mechan anpil. M leve maten an m poko menm bwose bouch mwen, m nan gade figi m plen grès tout bagay. Mesye m pa manje depi avan yè. Pitit m ap kriye. Konsa nou bezwen konsa nou bezwen detwi vi vi vi timoun pitit mwen vi vi vi madanm mwen ayiti mesye. Malgre nou jistifye nou wè sa. Malgre nou jistifye nou wè pa man nou mesye gade kijan nou kriminèl nou mechan anpil mesye nou mechan anpil nou kriminèl anpil anpil anpil anpil mesye. Nap bay James Tattoo presyon e nap fè vye komantè sou Instagram li, sou Facebook li, sou kont TikTok li e nou jistifye nou wè se pa Manno Vilaj de Dye mesye. Bann kriminèl, bann mechan. Wè ki, wè. Son moun yo kap travay di. Mesye sa son moun yo kap travay di. Ki renmen travay. Chache manno nou an mesye. Chache manno nou an. Pa vin fè kominezon pou nou panse nou ka tiye madanm mwen. Bann mechan. Nou kache devan telefòn nap, nou kache devan telefòn pou nap tiye moun konsa. Nou kache devan telefòn. Pou nap imilye yon moun konsa e nou konnen pèp sa son pèp ki sovaj li ye son pèp ki sòt li ye se kòm si se yon se yon se yon se yon se yon mouton li son bagay la li ye kote ou mennen nèg la lale moun nan tande pèp ayisyen an tèlman sòt pèp ayisyen an tèlman sòt premyeman. Premyèman, yo pa ka fè diferans ant Manno Dread avèk Manno ki pa Dread. E nou konnen byen se abi n ap fè, se mechanste n ap fè. Se detwi nou bezwen detwi madanm mwen, se tiye nou bezwen tiye fi an. Se tiye nou bezwen tiye mesye. Sa n ap fè a nou konnen n byen, bann mechan, bann kriminèl. Mesye gen kama. Mesye gen kama wap biliv nou gen kama mesye gen kama two twa nap peye sa nap peye sa paske paske mesye m pap ban nou manti mesye nan atake pitit bondye yon nèg ki pa janm egri moun yon nèg ki toujou ap souri yon nèg ki pa janm fè moun abi ki pa manje lajan geny. Yon nèg ki pa janm patisipe nan ankenn vye zak. Mesye m clean, gras a Dye, Bondye fè m clean. M pa janm gen foli tandans. M pa janm gen foli pou m wè yon moun posede sa, pou m gen foli pou m posede l tou. M kwè nan de jenou m. Mwen kwè nan de jenou m. Mwen kwè nan de jenou m. M se moun. lè mwen bay m. Kisa diskou Vitelòm nan di nou? Mwen je ekoute, men sof ke m wè gen yon grenn konsta m fè. Jan Vitelòm ap pale la a, si lapolis ansanm ak popilasyon an bay volim, ebyen yo kapab jwenn bout Vitelòm. Men gen yon pakèt bagay Vitelòm di tou, li reyèl. Ou kab bezwen nèg la pou touye l, men avan w touye l, fè l pale. Epi lè l pale w ap wè l pale dò. Li gen yon pakèt bagay li di ki reyèl. Nou pa pran san nou pou n tande. Li gen yon pakèt bagay li di ki reyèl. M pa oblije repete men nou pa timoun piti. Nou se gwo bout timoun. N ap konprann e n ap sou men nou tou. Paske se bandi an ki pou pale, ki pou mete l sou men nou. Lè yo angaje yo pale konsa, n ap konprann ke yo mete n sou men nou rapid vit. Mwen salye popilasyon ayisyen an, frè m, sè m, Konpatriyòt mwen yo, spesyalman moun Taba, Haut Frère, Fò Jak, Kenskòf, mwen salye detèminasyon nou, entèlijans nou, konviksyon nou. E m konnen pa gen nou youn ki ap pran nan pwovokasyon. Kote ke m konprann li trè fòmal, mesye anplwa yon strateji marye yo avèk jenèf pou fè santi ke se popilasyon an ki delege operasyon bwa kale. Men m konnen nou trè entèlijan, n trè fò. Nou pap kite pèsonn moun pran nou nan pwovokasyon. An n pran egzanp trè klè. Yon nèg ki di nou nou prale nan operasyon Bwa Kale. M panse ke fò nèg sa a ta gen pouvwa, li ta retire odas nan zye l Pou l ta anpeche bal pase ladwann, pou l ta anpeche zam ap vann sou mache nasyonal la, li pap fè l. E l konnen l pa ka fè l. Ban m fè yon ti ale trè brèf. Yo pran pretèks sou sa k pase Debussy a. Men m panse ke nou trè fò. Nou pa mal pou konprann. Lè n ap analize, n ap wè sa k pase Debussy a, se menm avèk ti pwovokasyon ki te bay apre asasina Jovenel la. Jovenel fin mouri e lèw wè la police bare anwo bare anba swadizan yap kenbe moun ki tiye Jovenel e lè Jovenel ta pral mouri a kot sekirite yo te ye kot police yo te ye ou pa konnen an nou kite sa la paske chèf la police la toujou la lap jere pouvwa a lap jere tout pòs nesesè ki depan de li menm paske yo konnen ke li enpòtan pou yo. Men jou va jou vyen kaka je pa linèt la jistis gen pou debou nou tout gen pou wèl debisi mesye yo pran pretèks ke yo tiye anpil bandi yo pran anpil zam wi gen moun mouri bandi mouri Men eske n panse dat vilaj egziste, mesye yo ap deside yon jou konsa pou al pran Debussy? Jamè. Kisa n panse k fèt san planifye? M ka konprann. Bagay yo mal planifye, bòs la fè bak, li rann yo pase konsa. Men pa bliye! Sak pase a Li pa menm ka de final vwala poul ta semi final Pou yo ta di ke yo ganyan Pa gen nèg ki egare E lè Nap tande pòt pawòl la kap voye monte Li pral Janl pale gen yon viktwa ki pote. Ditou pa, fòk nou entèlijan, menm lè ke yo ta ekipere 100 zam, mwen menm, mwen pran le kouraj e m angaje, mwen vle wè yon jou Nou menm popilasyon an, pou n di ke n te tande Pakè a te resevwa tan zam kòm deli. Jij denstriksyon k ap mennen dosye sa a te jwenn tan zam nan dosye a. E mwen vle. Lapolis idantifye kantite zam ke yo rekipere yo. Nou pa pou wèl popilasyon an. Kiyès nan nou pral wèl? Pote atansyon trè klè. Dan lè zè, dan lè jou, dan lè mwa. M pa menm di dè zane. Nap remake. Majorite zam sa yo se yo kap tounen Debussy. Pèp Ayisyen, louvri je nou. Si ke ta gen yon operasyon Bwa Kale ki ta pou fèt, nou konn kote pou l al fèt. Paske nou wè kiyès kap maltrete peyi Dayiti. Nou menm. Spesyalman mwen menm. Mwen rekonèt mwen fè nou soufri. Mwen rekonèt mwen mete nou nan yon sitiyasyon nou pa konn ki sa pou nou fè. Paske nou doute konplètman de mwen. Men pa bliye. 6 pou ouvri 7 jiyè 2021 se li kale m moun ke m ye jodi a mwen menm mwen di l kòm pòt pawòl la relate operasyon bwa kale nou menm jepèp Nou trè entèlijan e n trè fò. E pa gen, pa ka gen moun ki ka fò pase nou. Nou konn fè, nou ka fè. Nou konn fè, nou ka fè. Zafè k gade yo, ki tande y ap fè yo anvi fè, ki tande moun konn fè, ki bezwen fè. Nou pa gen mesaj nap voye ba pèsòn, men sof ke nap toujou la pou n konseye popilasyon ayisyen an. Jou n met pye nou atè, malgre de zye nou la nap gade, se sa ka la ka wè l. Men, De twa grenn moun nou wè nèg yo pran swadizan popilasyon an ap fè operasyon bwa kale a, n ap di yo ya kite sòt. Dayè nou konprann ni ase byen, nan moman mesye yo di y ap mennen operasyon bwa kale, n ap gade jenèf ap pwogrese, jenèf. ap frape anpil teritwa, G9 ap ekipere tèren, nou pa tande lapolis di anyen de sa, e l pa ka di tou paske san G9 pa gen pnh, san pnh pa gen G9. Se youn nan rezon ki fè nou wè devan pnh nou jwenn je pnh. Frè m, sè m yo, m konnen nou renmen m e m renmen nou tou. Konprann. Jere tèt nou. Vijilan. Veye anwo, veye anba. Theriel Thelus, m ap pote yon sèl atansyon avè w. Avèk anpil jounalis m konnen k trè fòme, ki trè eksperimante, ki kapab ede peyi an. Nou dwe vin nan peyi nou pou n fè sa ke nou konnen lalwa mande pou nou fè. Nou pran pretèks n ap tiye nèg yon fason pou lajistis pa janm leve kanpe. Yon jou lajistis ap kanpe. Ou di pou moun kite vilaj. Moun sa ou di kite vilaj la, kisa w konn fè pou yo? Pwen detèwogasyon. Wap mande pou popilasyon leve kont mwen. Popilasyon mwen genyen an te riyèl. Se gouvènman sa k mete l nan soufrans wi. Se youn nan rezon Mwen menm mwen di l e m angaje m lapolis detwi anpil kay pou popilasyon pa m nan. Swadizan y ap detwi byen pou mwen, yo kraze pou mwen tou. Men Teriel, boujwazi yo, komisè yo, yo pa p dòmi non. Y ap ret nan otèl. Yap ret nan otèl paske depi ou manje lajan m kote w fè m nan moun dò granmoun e m se sèl moun ki pa janm pè ki pap janm pè mwen m di nou l e m redi nou l sa kala ka wè l. jou va jou vyen kaka je pa linèt nou vle fè operasyon bwa kale nou pa desann primati nou vle fè operasyon bwa kale nou pa al nan DGA al mande yo moun yo mete kap jere dwàn yo kòman bal fè pase al mande yo moun yo mete kap jere dwàn yo kòman zam fè pase gen magazen zam isi gen magazen bal isi An nap fè operasyon bwa kale dèyè popilasyon an, nou bezwen vilaj, nou bezwen bèlè, nou bezwen gran avin, epi n pa ka siswa pou bal pa antre. Gade kòman ke nou pran popilasyon pou egare. Nou tap bezwen fè operasyon bwa kale, n tap kòmanse mare nèg kap vann bal yo. Nou pa kapab. E si bal pa vann, gouvènman pa anpè. Nou gentan wè eleksyon nou pa vle fèt nan peyi a. Nap pran pretèks. Dayè chat konnen rat konnen. Barak may ap ret anplas. Frè m sè m yo. M te kontan fè ti pale ansanm avè nou. Louvri zye nou. Gad anwo, gad anba, nou gen yon sèl Chèf nan moman an, ki se di gran Dye Jewova. Nou gen yon sèl Mèt nan moman an, ki se Mètwonowm. Priye, veye, toujou kenbe Dànyèl 3, 17 nou an. Petèt n a konbat a mechan an, paske, vle pa vle, jan l ye, jan l ye, Fok nou jwenn souf avek gouvernement sa ki panse ke se li ka fè se li ka defè dèyè nou konprann trè klè tout sa kap di tout sa kap fèt nou janm wè yon tweet soti elas. Premye me, fèt de lagrikilti e di travay. Pat travay dan se peyi, sa ne marche pa, latè pa pwodwi ankò paske otorite yo pa envesti nan latè. Lè w ap fè yon jaden, pou jaden an ka donnen, omwen fò w kapab raboure tè a pou sa k te anba pase anlè. Fòk ou mete fimye nan tè a, fòk ou tann lapli. Ben lapli, se raman lapli tonbe kounye a. E sezon prentan an pa rive a tan. Anfèt, pwoblèm antouka. Men Leta pa di anyen nan sa. E pi, peyi a li menm l ap fin degrade. Youri Latortue òganize yon fwa. Ebyen pou kapab ekspoze sa li fè nan fèm la tortue e li te pale konsa. Se vre nou nan kontèks difisil e m salye pèp ayisyen nan kontèks difisil sa a men depi 2018 lè nou te agrandi fèm lan nou te di nan 5 an n ap kòmanse fè fwar dè pwodui de la fèm. E se sa, a lokazyon di premye me 2023, ke nou fè la, kote nou gen tout pwodui yo, nou wè ze yo, mango, papay, kowosòl, piman dous, berejèn, anana, ou gen sitwon, e avèk mayi ke nou fè manje poul la, nou fè tchaka la a, sa vle di ke se pwodui fèm Latòti, son sèl fèm ki arive. fè ekspozisyon sa jodi a, nou te toujou tounen vle montre senbòl sa. Men n ap kòmanse pa remèsye anplwaye fèm lan ki jodi a se yo ki pèmèt ke fèm sa fonksyone depi nan moun k ap sakle a jiskaske moun k ape dirije fèm nan. Mwen di yon gwo kout chapo ayibobo pou yo. Mwen salye etranje ki nan fèm lan. Lè m fin salye ayisyen yo, m salye kiben yo. Doktè Maria ki son veterinè ki pase nan pil eksperyans pou l viv. Mwen salye dominiken k ap travay nan fèm yo. Paske gen anpil dominiken, apre kesyon sanksyon Abinader la, yo te panse l t ap al revoke yo nan fèm lan pou yo pa t travay men e pa sa. Pèp ayisyen a pèp dominiken se 2 pèp frè, okontrè nou vle kolaborasyon, nou di nou pap okipe yon moun ki fè flay, men ayisyen a dominiken ap kontinye viv, la sèl choz fò yo pwodwi lakay yo, men fò nou pwodwi lakay nou tou, nou pa ka al achte sitwon nan men dominiken, nou pa ka al achte mango nan men dominiken, nou pa ka al achte ze nan men dominiken, ze sa a se yon ze jòn li ye tout moun konnen pa kalite l, donk nou vle yo menm yo fyè de tèt nou, yo fyè e se yon relasyon moun. E se poutèt sa, jodi a, nou fyè de sa e nou remèsye lapolis ki vini la a pou bay, pou pwoteje moun k ap vini e dè santèn de moun. Nou ouvè a dizè, nou gentan gen omwen san moun ki achte la a tèlman ke s on bagay y ap tann. Moun yo reponn, pèp la reponn paske pèp la li reponn pou bon bagay, li reponn pou bay sekirite, li reponn pou pwodiksyon nasyonal la. E se poutèt sa, jodi a, a lokazyon de premye me ki e la fèt de lagrikilti, Konstitisyon e di Travay, nou te vle konstitye senbòl sa a. Yon senbòl yon Ayiti ki ka otonòm nan kesyon pwodiksyon nasyonal. Yon senbòl yon Ayiti ki ka chè mèt chè mètrès nan kesyon sekirite l. E se sa jodi a nou te vle senbolize e se poutèt sa nou la. Fwa la lap dure tout jounen an, kote ke moun yo ap jwenn pwodwi yo disponib, sèlman gen moun ki vin bonè, paske gen de pwodwi nou gen la, ebyen yo pa an grann kantite, kankou ze yo, men ze yo, yo la, e pri yo abòdab, en, katon ze a, e kès ze a, se 6000 goud, sa vle di ke, se pri sa a, ke nòmalman, menm si gen devalyasyon de la goud, se pri sa a, ke nou menm an Ayiti, si te gen bon kondisyon. Ekspòtasyon li tap vann e pri sa li pi bon mache ke pri dominiken an e nou gen pi bon kalite son fyète pou mwen pou jodi a ebyen peyi nou an nou konstitye senbòl sa e egzanp sa nou ta renmen on premye me gen 100 fèm nan peyi a ki met ansanm nan tout departeman yo pou fon fwa de la pwodiksyon agrikòl sa di on fwa de souverènte alimantè nou on fwa de souverènte Pou montre sekirite nou e pou ke jodi a peyi a mache. Vwala an gwo pou ki sa nou la maten an. Nou remèsye tout òganizatè, tout moun ki la, kowòdinasyon Ayiti an aksyon nan lwès, fanm e gason yo. non sèlman pou n vann men pou n ekspòte tou wi. Sa vle di ke piman dous sa nou wè la se yon bagay nou eksperimante e nou wè l mache wi. An desann lan nou te gen de kodenn de 30 liv. Jodi a langay sa a mwen kwè ke se li nou vle pote e n ap di peyi a nan sitiyasyon difisil men anvan nou wè sa a se pa de sakrifis pou nou fè. Gen de lè se pa de presyon men nou menm nou di. Nou gen kouraj pou nou defann peyi nou, defann pwodiksyon nasyonal la e n ap toujou manifeste kouraj sa a paske nan peyi sa a jodi a ebyen moun ki dwe rete ladan l se moun ki gen kouraj pou ke peyi a ka retounen chèmen chèmen. Gen moun ki te gen enkyetid pa rapò avèk sanksyon yo pou fè moun yo pa kenbe, èske n ap kenbe li defantivman? Bon, ekout, n ap eseye kenbe, n ap eseye yo mete l sou sanksyon du mwen e. Gen de peyi ki pa ta renmen wè fèm sa a, ki pa ta renmen wè senbòl de pwodiksyon nasyonal la. Men sepandan fò nou kenbe la. E jodi a, jan moun yo vin an foul la a, sa vle di ke moun yo pote apui yo a pwodiksyon nasyonal la. Paske nan peyi difisil sa a, moun yo gen dwa pa t gen wout vre, moun yo gen dwa pa t gen anyen, men yo vini la, nèg moto, nèg ti machann, bon kon nèg vin ak kamyonèt li la pou l te pran tout bagay yo. Atansyò monchè, ba yo Yo pa kwè sa. Men, sa vle di ke se anvi moun yo te genyen patisipe, yo vini bonè, en, sou kesyon ensekirite, pou ke yo patisipe. Fèm lan, n ap debat ladan l. Leta pa janm ede nou nan fèm lan. Se moun Leyogàn ki ede, se moun Latibonit ki ede, se popilasyon an ki ede. Wè? Men, malgre tou, nou kenbe, e n espere n a kenbe osi lontan ke posib. Paske, banm di nou yon bagay mesye, an 2018, fèm ki te an Ayiti yo, 3 fèm yo, nou te pwodui 800 mil ze pa jou. Jodi an 2023, nou pwodui senpleman 50 mil ze. Donk fèm Latòti pwodui 40 mil. Fèm lan gen yon lè li te pwodui 150 mil ze pa jou. 150 mil ze. E lè sa te gen bon kolaborasyon, nou te gen anpil ekspè ki te dwe vini. Men, jodi a, nou bese. Sa nap fè a la a li pa benefisitè, li defisitè men nou kenbe paske si senbòl de pwodiksyon sa ale lap pran anpil tan pou nou rekòmanse ankò. Donk se poutèt sa jodi a nou lye pwodiksyon nasyonal la avèk drapo nou, nou lye pwodiksyon nasyonal la ak sekirite peyi a genyen pou ke nou menm nou reprezante vrèman mwen te ka di souverènte a. E daryè map di yon moun mwen menm son senbòl ke m reprezante. Moun yo pa ka detwi yon senbòl. Menm si m pa la ankò, ap gen plizyè jenerasyon k ap vle kontinye zafè a. Maten an gen anpil jèn ki parèt, yo di m, Senatè, kòman pou yo jwenn plan mango, plan kokoye? E m ap ba yo, paske mwen menm, mwen gen pou m ale. Men jèn yo, fò yo leve nan yon peyi kote yo p ap gen pou plenyen, kote yo p ap genyen pou yo gade kesyon yo ke se lòt bò k ap voye ba nou.